Pa gen wout pa bwa, anpil nèg gentan koumanse anba kòd, pawòl anpil la deja koumanse. Bonjou bonswa tout moun, tou depan kotew ye sou tè a ak lèw pral gade epi tande videyo sa a, se toujou menm plezi a poun enfòmew e deja n diw mèsi paske w fè chwa de nou pou enfòmew, pa bliye n se rezo enfòmasyon an. Sofia TV 83, Dosye bal ki melanje palè nasyonal jodi a kote n ap pale a dcpj devwale bay laprès ak gran piblik la enspektè divizyonè Waking Pierre aprè yo fin arete l ak yon kagezon zam nan zòn mòn kabrit nan jou k te pase yo. Pou lestan dosye a pa rete la e plizyè non k ap site nan palè kòm kwa moun sa yo ta nan vann bal ak zam pawòl sa yo bay gwo tèt chaje nan peyi a Aprè dosye ensekirite a ak moun k ap mouri chak jou e yo ta fin idantifye enspektè a se ta chèf sekirite prezidan Jovenel ki te refere pa ansyen prezidan Martelly ta sanble nèg yo itilize machin palè nasyonal pou fè kidnaping epi kontinye bwote dwòg ak zam pou al livre bay bandi. Medam mesye rete la poko ale manman pitit koze yo anpil gade ti chèz ba ou chita tande. Ou te gentan konn sa ye? Wi, li te di m sa l ye. Polis Nasyonal la rete detèmine pou konbat gran banditis sou tout fòm e y ap kontinye arete tout moun, kèlkeswa ran sosyal yo, ki enplike nan zak malonèt, sitou sila yo k ap fè trafik zam ak katouch, pou alimante gang yo. Nan kad yon filati, anketè dcpj yo rive arete enspektè divizyonè Pierre Walkin, Mòn Kabrit nan lannwit vandredi 12 novanb lan. Li t ap soti Beladè pou rantre Pòtoprens ak plizyè kès katouch divès kalib tankou 5 pwen 56 ak kalib pistolè 9 milimèt. Mete sou sa, anketè yo jwenn nan machin li 3 chajè pistolè yon pistolè 9 milimèt, 2 telefòn ak 934 mil 500 goud. Enspektè divizyonè Pierre Walkin ki sòti nan dezyèm pwomosyon lapolis la afekte nan palè nasyonal pou kouwè l ye la li nan gadavi dcpj sou chèf akizasyon sa yo, trafik ilegal katouch ak asosyasyon malfektè. Polisye, polisye ou ye? Wi. Ki grad ou? Enspektè divizyonè. Hein? Enspektè divizyonè. Ki kote w ap rete? Palè. Plede inosans li, enspektè divizyonè a lonje dwèt li sou yon sèten John ki ta pyeje li. Selon sa li di, li regrèt anpil angajman li te pran pou transpòte kagezon minisyon an. Yon nan, li mande m sèvis la. Li di m machin li an pran pneu vye gaz, li pa t ka antre, èske m ka vin pran l? Kiyès ou di ankò? John. Kiyès ki John nan? Pwopriyetè otèl la. Ki bò otèl sa ye? Beladè. Ou pral pote l bay ki? M ap pote l bay Johnny nan Dèlma 31. Dèlma 31? Wi. Enspektè Joaquin Pierre, non l pap site nan kestyon trafik bal oubyen zam, e sitou yo site non Toto pou Vladimir parezon pa okouran. Se TT kap pale ak peyi a. E sam di w la m kanpe dèyè l klè. Paske 3 polisye t mouri nan laboul jiska prezan pa gen anyen t di sou yo a se Vladimir parezon ki voye yo al fè djob yo asasine yo anlè a se djob yo tal fè Eben ekoute map ankete sou wa sa fè kèk tan wi la Joaquin Pierre Caretan Caretan son nèg ki deklare li menm. ke tout moun konnen l. Si w pa konnen l, se paske w fèk vin nan kapital la. Gwo Moïse, m ap tcheke sou yo, sou Tchouba, m ap tcheke sou tout. M ap tcheke sou Angran, sou Ejèn, sou Pegi, sou Enan, sou Bolivar. M ap tcheke sou Obèjis Gari. M ap tcheke sou Bazil, Bèl Sijak. M ap tcheke sou tout. Paske son kout men nap bay la repiblik. Fok dezod la fini. Paske atansyon. Jodi an palè nasyonal. Ki genyen USP la danl. Ki gen katim. Ki gen USGVN. Se vre pa gen prezidan. Men le palè nasyonal li an li la. Senbòl lan la. E sa fè gen moun ki di men ajan sa yo ki sa kiyès yo ap siveye non yo pa la pou prezidan. A pa egzanp ajan usgpn yo la y ap fè travay yo. Yo lè yo di yon nèg se gad palè yo pa di l se gad prezidan. E sa fè nan ajan sekirite yo gen usp ki son inite li menm ki pwòch prezidan. Men an pran egzanp ajan usgpn yo se gad palè a yo ye wi. Gen nèg la t gen 20 ans 25 ans wi depi yo gad palè. Ou pat konn pati sa? Fò n konn sa wi. Sa vle di ke lò gon ekip polisye ke non yo ap site nan move zafè nan move koze alòs ke w gon enspeksyon jeneral ki la w pa konn kisa l itil. Ou gen yon direksyon jeneral polis ki la, ou pa konn kisa l itil, paske sa m ap di la yo, yo pa nouvèl. Yo rele sa an kominikasyon les chiens écrasés, sa vle di yo konnen yo deja. Pou yon nouvèl nouvèl fòk li nouvèl. Se paske yo pa pran responsabilite yo, pa fè travay yo. Sa fè kèlke tan m ap di n ke anndan polis la gen anpil move je ladan l. Alòs kòman w imajine yon nèg enspektè divizyonè, Ke madanm misye tande wi Madanm misye Madanm prensipal misye Ap viv ozetazini Mèt Blèz nou pral pale talè E fòm tounen sou dosye sa Tande wi Madanm prensipal misye Ap viv ozetazini Avèk 3 pitit li Alò l gen 2 a madanm nan plis yon lòt men tou lè 3 timoun yo Ozetazini. Paske ou wè sa k pase, nèg yo ap brase an Ayiti, yo ap fè tout kalite tranzaksyon an Ayiti men madanm yo, fanmi yo, yo voye yo al bwè dlo glase lòt kote. Epi yo kite ti bèt yo la ou konprann, vin pote bal, vin touye yo nan peyi a. Ou konprann? O o gen lè, Chelo gen lè gen yon ti bagay nan men w, Orlando l ap viv, m pa konnen, m pa konnen tande wi. Madanm marye Wakin, fanm Jakmèl, mwen menm yon fanm Jakmèl, m gentan fon kout tèt Jakmèl, paske wè ODV a, gon janl fonksyone, m gentan, bon m di w, lè map mennen ankèt sou misye, gen 3 kote male. M pase nan rue Chavanne dabò, wè kote biwo CKHI a, m desann la, m desann atè a la, gade yon moun kap relem lè sa, l paka bon moun, son moun nèg ap relem lè sa, l paka bon moun non, m rele Dieu ma cousine, tande byen. M gentan desann nan wi chavann kote w wè biwo CCASH la ye a m gentan desann la sa depi anviwon 6 setan misye pa la non men m al tcheke paske m ap tcheke atè a lè m byen gade sa k ap pase la a mwen rann mwen kont ke Jovenel pa ta ka pa mouri paske misye te antoure ak trèt sèlman. Misye pa ta ka pa mouri. E ou wè sa k rive Jovenel la, s on egzanp li ye pou kèlkeswa nèg k ap vin dirije peyi a. Kòman pou on nèg ou se prezidan, epi yo ba ou on ekip nèg ki nan sekirite ou pa menm konn youn? Kiyès ki bay yo ansyen prezidan te pase a, sou pretèks ke l se zanmi ou? Alòske menm nan menm nan antèman w li pa ka ale. Bagay sa a se yon gwo kestyon wi. Bon mwen menm jan m konnen Martelly grenn nan bouda hein ki pa pè anyen pou Jovenel mouri pe enpòt sa moun tap di si misye te vle al nan fineray la l ta prale. Pou kanaval ap fèt, malgre tout presyon nèg politik etc menas entimidasyon, misye pran bay polisye l tout bagay, tout blan klanklan l, misye debake hein el biche le matala ou konprann, sa di pou on nèg ou vin prezante on nasyon pou l asasine nan kondisyon konsa ou pa ka al nan antèman l Ebyen koute Jovenel tap mouri kanmenm. Paske tout antouraj Jovenel pa fin bon. E pa pa fin bon non, yo pa bon moun. Bon, ou wè, si Jovenel te la bon. Kòm Martine la, m ta renmen Martine di m, ki sa l konnen de Vladimir Paraison. M ta renmen Martine di m, kòm se li menm a Jovenel ki vin pote boure, m ta renmen l di m, ki sa l konnen sou Gwo Moïse. M ta renmen l di m. Aah. M ta renmen l di m kisa l konnen byen jan towo sa a ki nan do l la, ki an frans avè l, ki tout kote avè l. Se misye lòske prezidan pral deplase, se misye ki responsab, ki nan tèt kòtèj la. Jan w ap gade l la, e pa ti towo t la non. M ta renmen Martine Moïse di m kisa l te konnen sou misye. Paske m ta renmen ke Martine Moïse di m kisa l konnen sou gwoup Lima. Gwoup Lima. Team Lima. Kisa l konn nan Team Lima. Ki koneksyon l konnen antre Team Lima, antre Team 257, antre Team Galil. Kisa l konnen antre baz sa yo. Sa l konnen sou yo. Paske atansyon. Kiyès ki sou ekran an? Lapolis arete misye avan yè anba mòn kabrit. Lè yo arete misye paske nèg mawon yo atè a, yo di m ke yo arete yon enspektè, yo te di m yon komisè polis. M di yon komisè polis, premye eleman enfòmasyon di ke. yo arete yon komisè tap pote bal pou Toto. M di a e bay moun kap voye monte. Kòman kòm mwen m panse ke nan zòn Laboul yo pran misye bay sa yo. Epi m gentan fè kontak pou m konnen kisa bagay lan ye paske ou konnen. Se yon peyi difisil, nèg di sa yo vle sou chèf, sou moun tou. Epi m di bon mal chèche konnen kisa bagay lan ye. Lè m desann atè a, epi m wè se. Misye son enspektè divizyonè. Tande wi la sosyete. Wa Kim Pierre ou pa misye inifòm la polis sou li bagay sa. Misye son enspektè ou wè kote misye la? Ki sa ou wè dèyè l lan la? Ajan spesyal de la repiblik dayiti. Lè m al gade, gade kat k ap pase sou ekran w ap wè ki fonksyon misye. Machin sa yo arete misye a se machin palè nasyonal. Palè nasyonal machin sa wap gade la zo reken sa e pa bliye m pa m pap akize misye de sa non men pa bliye sou delma a pa bliye ke gen anpil ka danlèvman ki fèt se sou fòm machin sa yo fèt machin zo reken vit tente konsa sèvis de leta. Gen anpil ka de kidnaping ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan, se kalite machin sa yo ki fè l. Se yon peyi difisil. Ebyen, ekoute la sosyete! Mwen kontinye, m al chèche pou m wè ki sa k pase. Lè m rive la, m jwenn kèlke eleman de fòmasyon. M jwenn plizyè lòt non. Ke map ankete sou yo. M wè frantz elbe ap betize misye pa konprann ebyen e chèf polis la e dayè m di w deja gen travay pou w fè nan polis la si w pa fè l wap peye po kase a.